Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon la vwa nè pa bòn se maten ba wi la vwa nè pa arjantin paske gon ti grip la kap e anmède nou donk nou fè kèk ti dòz pou li wi la men ekoute nou konnen pousyè pòtoprens e batay nan pòtoprens bal pòtoprens e lafimen nan pòtoprens. Bon se ansanm de bagay sa yo ki bay ti grip tankou jan kanaval Flex la di sa humm defwa ou wè moun nan rete tèt anba e alò mande sal genl di w se pousyè pòtoprens ki bay ti grip ale pou les infos nou prale nan departeman de l'artibonite dènyeman la n te fè yon dosye konsènan baz kokorat san ras kote ke nèg yo te ale nan yon rara yo touye yon nèg pa bal men gon lòt ki pran bal apresa yo. koupe tèt li nèg yo koupe tèt la se penpo ok penpo a li menm misye m te di nou ke se nèg ki te nan kole dèyè avèk nèg kokorat san ras yo men ki sa k pase byen genyen yon frè chèf kokorat san ras la k se meyè se penpo ki ta touye misye oubyen ki lakòz misye mouri kounye a lè meyè vin pèdi frè a meyè poze may li men nèg yo poze tou ansanm kounye a la Meyè li menm on ti jan fristre. Li pa kite nèg yo antre anba vant li. Nèg yo rele l pou mande l lajan, pou fon seri de bagay. Dèfwa lapolis konn ap pase deyò a, se nèg sa yo k ap di Meyè, men lapolis, renka kò w. Meyè toujou di li menm li pa kwè nan pawòl nèg sa yo. Kounye a par le fèt ke Penpo ki t ap jwe tanbou nan bann rara a, Tande wi. Misye vin pèdi lavi l. Paske pa bliye Penpo sa a te touye yon frè Meyè. Men pou m pale nou de fanmi sa a. Frè Meyè a se yon vòlè, se yon kriminèl, se te yon asasen tou. Papa meyè, misye se nèg m kwè k mouri la nan Site Solèy, nan vòlè, nan move zafè. Sa vle di, s on fanmi k pa bon menm menm menm menm menm menm. M pa konn si gen lòt manm nan fanmi an toujou ki yo menm fòse kenbe diyite yo men, lè w pran on papa mouri nan move zafè, de pitit gason nan move zafè, deja an patan w ap di ke fanmi sa a s on move fanmi. Ann tande Chèf kokorat san ras la meyè kap di poukisa li touye penpo menm kwè bagèt ki mouri a nèg yo pat fin twò renmen pou bagèt ta mouri non men piske se bal yo tap vide ebyen bagèt pran bal bagèt tonbe ann tande chèf kokorat san ras la. Yè sa gen la frè sa t gen la frè. Frè kòm ou vin sou dosye sa avèm Mwen jis ape sikou kòman bagay yo ye menn. A se kou prete kou remèt. Frè men sa t gen. Misye li menm son motherfucker misye. Patnè w tande w le penpou a menn ki mouri a menn. Nou te nan prizon an, pandan nou te nan prizon, nou gen yon frè nou k'ap fè tout demach pou nou, se vre frè nou an se yon bandi li te ye. Men si se lapolis ki ta mennen gran enfòmasyon tiye nèg la, oubyen m pa konnen, sa e djòb lapolis. Men lè w konprann se trèt ou, ou la nèg la ap manje w ap bwè, e ou kontwole kote nèg la dòmi, epi w rele lapolis pou fè vin fiziye nèg la anndan yon kay. Banm di w menm lè frè m nan te gen nenpòt defo, e pa frè m li ye menn, Bagay gran frèm soti nan menm vant menm trip a nèg la menn wè sa m di w menm papa sa fèm mal mwen fò w gentan konnen nenpòt aprè konbyen tan wap mouri tou ou menm mwen menm menm jan an mwen menm gen jou m pou m mouri ok men sa t gen misye fin fè aksyon sa mwen m te rate tire misye men nan lè mal tire misye a m rate misye e misye wè se mwen t rate l wè sa m di w la frè èske yon nèg ou manke tire E li konnen menm a pwòp tèt pa l si li te baten sou fwon w. E w manke tyenn. Lèks ap janm zanmi w? Enben men sa k genyen. Misye ap bat pou l kole mouda l avè m. Misye CPD rele m nan telefòn. Misye gen yon frè l yo rele Ton 1. Avè yon ti neve l. Se sa m di w la. Men ti neve l la pa konn anyen. Ti neve l la yon ti neve rele Dega. Misye ap voye mande m kòb. Manti. Tout sa yo rabne misye ap rabne m antèm poul wè kòman li te ka jwenn sous mwen ale di m mwen menm poul voye m ale tou wè sa m di w misye fè yonn nan ti mesye l yo rele m nan minwi o piga m pran lari demen ase ap gen anpil lapolis nan lari a mwen m poze kesyon a tèt mwen m di kilè misye te renmen m konsa yon nèg ki konnen li tiye fè tiye frè m yon nèg menase tiye apre misye voye Voye tonren an kotem plizyè fwa esam diw apre misye voye dim konsa Herve yon gran chèf rele Herve Lestè ni li menm ni tonren yo voye dim Herve ofri yo anvlòp pou yo ka bay nou. Yo refize Ève a bay anvlòp li a, men Ève pa rive sou yo non. Ève voye yonn nan chèf ki sot Pòtoprens yo rive sou yo, oo, y ap bay yon anvlòp konbyen kòb, e èske yo ka bay kontwòl lan? Misye di mwen menm, nèg sa yo pa alatè, nèg sa yo depi ou gentan pran misyon sou yo, y ap gen kontwòl, y ap koupe tèt ou, e manti, tout se fim. Zam nou la? Ebyen son bagay konsa l ye baz. Bon kon chajè zam te gen pèdi, Penpo voye chajè zam lan ban mwen pa fekyèl. Ou konn fekyèl. Li voye zam lan chajè zam lan ban mwen pa fekyèl. Tout sa e fim kap jwe frè. Apre misye vin son dosye avè m, misye di bòpè l, bòpè l papa madanm li ap imilye l nan moman misye plen lajan misye ap imilye l men bann rive sou li. Pak la rive sou li la granmoun. Li pa konn sa poul fè. Misye di depi misye met pye ayiti la granmoun lap fèm leve misye. Wè sa m di w la? M di pa gen pwoblèm tout sa nèg la dim m di pa gen pwoblèm. Wè sa m di w? Tout sa nèg la dim m di misye pa gen pwoblèm. Ebyen konsa bagay la vin pase konsa la men son kou prete kou remèt li ye frè m. Apre lè misye met ton an telefòn depi bakòp la pase hip ton an gentan rele m meyè bakòp la pase. Wè sa m di w? Men mwen m pa janm kwè nan antèn nèg sa yo. Yo toujou ap ban m antèn m pa kwè ladan yo paske yon nèg m manke touye deja. M pa kwè nan nèg sa yo apa. Wè sa m di w? Gen moun ki pa konnen, k ap radote. Men yo pa ka konn poukisa, kòman sa pase, kòman sa pa pase. Sa ka rive gen moun ki pran bal mawon. Se pa konsa pou bagay la te fèt. Wè sa m di w? Tankou Tibagèt te pran bal mawon. Tankou se touye nou t al touye Tibagèt monchè. Nou t ap vin a tèt Tibagèt monchè. E sa anpil moun pa konprann wi papa. Men lè nèg yo te ba nou kou pa nou an, fanmi misye pat radote, pat radote non. Yo te konnen misye t ba nou kou a, yo tout lè yo wè nou se pale yo tap pale avè nou, kisa nou gen a misye, se fanmi nou ye, son bagay fin pase, an, on bagay fin pase, touye yon fò ki yon bagay ki fin pase a. Ebyen granmoun, revanj li ye baz. Ay nou te gentan konnen lè nou fin fèl kisa t ka gen dèyè. Nou menm nou prè pou nou pran tout sa t gen dèyè yo nèt. Non prè granmoun, gason pa konn lach. Depi w gason w lach ou pa gen sese di. Non prè pou n konn tout sa k ap vini yo nèt apre lanmò a, nèg yo. A se revanj li ye menn. Wè sa m di w? E konsa bagay la ye. Yon fwa tonton an ap vin di m l ap mete, l ap kouche pou lè bakòp pòtoprens la pase pou ban m antèn frè m enpò a pou m kraze bakòp la. Misye konn rele m di men bakòp la ap pase. M di pè solda pa okipe misye. Nèg sa yo piga nou kwè nan enfòmasyon nèg sa yo. Ay nèg sa yo se pyèj yo ye. Plizyè fwa nèg ap banm kontwòl sou Ève. M di pa kwè nan antèn sa yo. Gen dwa nèg la nan pale a Ève. Epi nèg la gen moun ap bat pou al pran nan anbiskad. Pa okipe nèg la. Wè sa m di w? Yeah. Jan wap tande meyè la frèm nan, mizisyen liye wi li fè mizik pou Gonayiv, li plenyen pou sitiyasyon ki genyen nan peyi an paske Gonayiv pa ta dwe konsa tèt chaje. Bon an rapousib non genyen sektè prive a la ki kontinye ap pran frap lèl kontinye ap konte kadav piske nou ta kapab di gen antrepenè Luckson Morin ki se pwopriyetè la diferans bòlèt Misye pèdi lavi li. Luckson yo jwenn li mouri nan machin li yè dimanch 9 avril 2023 a akote yon plaj nan Port Salut. Se nan Sid peyi a. Sikonstans ki antoure lamò sila a, bon, antouka, se anpil entèwogasyon, sikonstans sila yo rete enkoni, nan sans sa, gen yon ankèt ki louvri yon mannyè pou kapab fè lepwen sou afè sila daprè komisè gouvènman Okay la Ronald Richemond. E anplis genyen 2 moun ki jwenn arestasyon yo nan kad afè sila daprè. Komisè gouvènman Okay la ki li menm plede an favè yon otopsi kadav la, kadav antreprenè la, yon mannyè pou kapab eklere sèten zòn donbr sou desè sila. Lapolis Nasyonal Dayiti li menm li reyaji alaswit asasina polisye Pierre Paul Junior, Dorcely, Nicolas Robenson ak Medez Fortilien. nan yon anbiskad nan Tomasen yè 9 avril 2023. Nan yon nòt pwotestasyon, Direksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti a prezante senpati li bay fanmi, pwòch ak kòlèg polisye sa yo ki viktim nan egzèsis fonksyon yo. Nan nòt sila, Lapolis Nasyonal Dayiti pwomèt li pap fè mach aryè e l ap rapousib san relach trak kont bandi ame nan peyi Dayiti. Lapolis m pa kwè ke kòmsi nòt sa a li konvenk pèsòn non. Paske batay kont bandi se pa yon batay ki fasil. Se pa vrèman yon batay ki fasil e pèsòn moun pa anvi wè batay la k ap fèt la. Sa kapab rive lapolis fè kèk ti kou men ekoute anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di enben èske sa a se yon bon batay? Paske ban m di w. Lè w deplwaye nan yon zòn, epi yon ti tan aprè lè w gade w wè ti makak manyen manm nèg yo. Tande byen wi jan bagay la pase a, m kwè nèg yo pase la a gen 3 moun ki tonbe. Alò 3 moun sa yo se ta 3 ti vòlè, se konsa enfòmasyon an di. W ap gade pou w wè nèg yo tonbe la a bò moto a. Epi rive pi wo, nèg yo konprann ke tout bagay fini pou yo. Non, nèg ti makak yo anvayi, epi sa w tande a la a. Yo pran 3 polisye. Depi lè ti makak ap fonksyone anlè a la a, konbyen polisye k mouri? Ou ka konte? Chak tan la a ou tande gen 2, 3 polisye k mouri. E dènyeman an, m ta kapab di le pire c'est que nèg yo fin touye polisye yo, y ap krache sou kadav yo. Yo pran zam, yo fè videyo, y ap tounen an derizyon kadav polisye sa yo. Lapolis pa janm di anyen mezanmi. Batay kont bandi, se kòmsi m ta kapab di se jwèt kont bandi. Vitelom ap fè nou wè tout koulè anlè a. Nap monte le syèl pa do. Nèg latibonit yo ap fè nou wè tout koulè. Men nou pa vrèman wè yon detèminasyon non bò kote lapolis lan pou kapab eradike flewo sila. Nap kontinye viv ak pèn nou. Nap kontinye peze abse a jiskaske.